Bonswa tout moun, jodi a se vandredi. Yon gwo jou nan lavi pwojè MLC a an Ayiti paske chak vandredi nou gen yon randevou pou nou vin pale ansanm de gwo pwojè sa a ke anpil nan nou nou fè pati de li e anpil nan nou pral fè pati de li. M ap raple nou ke prezantasyon sa a li an dirèk sou Facebook, nou kab toujou envite zanmi nou ki poko monte sou zoom lan pou yo rejwenn nou sou Facebook. e sou montan ke ou fè avèk kat rechaj kat bankè. E la bòn nouvèl se ke nou deja eksperimantel an Ayiti, nou rechaje avèk kat bankè nou san pwoblèm, debit card oubyen credit card. Il suffit ke nou swiv enstriksyon ki gen sou back office la lè w chwazi peye pa kat bankè. e sa fèt avèk fasilite e rapidite, se deja yn trè bòn nouvèl pou nou tout ki fè pati de pwojè a, e la de jou an jou MLC ap vini avèk de bòn nouvèl, de inovasyon, de pwomosyon, e pwomosyon ki la kounya se pwomosyon plis 5 pousan de montan ki fèt pa recharj kat bankè E lòt pwomosyon ki gen la a se pwomosyon pou tout nouvo envestisè ki gen nan pwojè a ki deside pran yon pake de 500 dola e ki peye l an yon sèl tanperaman, m vle di ke ki peye l kach, otomatikman ou upgrade a yon stati de Master nan pwojè a E pi devan n ap konprann ki sa k yon mastè nan pwojè MLC a, lè nou nan kad e antrepriz de patenarya, n ap konprann sa pi byen, e yon mastè li benefisye de avantaj ekstraòdinè sou linye li an tèm de bonis de patenarya, pi devan n ap gen pou n fè sa. E nou kapab di ke pwojè a ap avanse a gran pa, vrèman a gran pa paske n ap remake ke mesye Ivan Saltanov ki se pdg oubyen CEO antrepriz sa a, li kontinye ap fè de reyinyon avèk enstiti de rechèch syantifik an Risi pou kapab Pou montre nou ke pwojè nou an li vrèman sou yon bòn pis, nou vrèman trè byen pozisyone nou. La prèv an è byen grand sè ke jodi a nou gen plis ke 130 peyi ki adopte pwojè a, des investisseurs nan plis ke 130 peyi, e pwojè a pase de etap 3 a etap 4 nan yon tan rekò, sa vle di ke objektif finansye pou etap la li atenn rapidman. Donk se yon siy ke n ap avanse vè objektif nou. Pa bliye ke pwojè sa a l ap devlope sou 17 etap. Nou deja nan etap 4, donk sa vle di ke pou nou tout ki konn fè kalkil, nou konprann ke n ap rete 13 etap. E pi devan nan stad devolisyon pwojè a, nou pral montre nou stad devolisyon yo pa rapò a etap de finansman yo kòman sa ye. Pou m di nou ke pwojè a ap avanse, ke de bòn nouvèl e chak jou n ap jwenn de bòn nouvèl. Se yon dispozitif elektwonik a karaktè sanitè ki fèt pou fasilite kontwòl glisemi kay tout pasyan atravè lemonn ki atenn de sa nou rele dyabèt oubyen ki gen pwoblèm glisemi. Donk sa vle di ke la nou tout ki la a deja sou zoom lan, m ka di ke nou trè byen pozisyone nou. E pou sila yo k ap rejwenn nou nan pwojè a, m ap di nou ke nou pozisyone nou vè lavni, paske nou pral envesti nan yon teknoloji ki pral pèmèt nou garanti yon bòn sante oubyen yon meyè sante pou lè pèsonn dyabetik atravè lemond, men nou pral envesti pou sante ekonomik nou tou paske gras a pwojè sa n ap gen posiblite pou nou rive atenn libète finansyè nou paske. Nan lè twa, kat, senk an aveni, lòske pwojè nou an l ap take off e envestisman ke nou fè jodi a, nou pral rekonpanse yo pa ènyèm fwa an tèm de retonbe ekonomik, se sa pwojè sa a ofri nou jodi a, se sa ke sistèm de Crown Investing la pwopoze nou tout ki gen chans fè l. Paske avèk envestisman patisipatif, nou, le commun des mortels, nou gen chans pou nou al jwe dans la cour des grands. Paske jan de pwojè sa yo pa rezève a nou. Men se gras a envestisman patisipatif ki fè ke jodi a nou kapab gen chans vin patisipe a jan de pwojè sa yo e ke tout moun atravè mond lan gen chans pou yo kapab e menm jan avèk nou jwi de retonbe ekonomik ki genyen nan jan de pwojè sa yo, mwen kapab di son chans ekstraòdinè ke nou genyen lè nou fè pati de gran pwojè sa, nou kapab envite zanmi nou yo vin fè pati de pwojè sa a, vin konstwi bèl istwa sa a ansanm e lè sa a, lè retonbe yo ap vini nou pral jwi de yo ansanm. E mwen ka raple pou nou ke nou pa p fè zoom sa a nan kondisyon optimal ke nou konn abitye fè l. Nou kab remake ke gen anpil bri nan milye anviwonan nou. N ap aksepte sa paske La kòm nou konnen nou nan yon sitiyasyon trè spesyal an Ayiti kote ke ki te nesesite ke mwen deplase kote ke mwen ye. Aktyèlman mwen nan yon espas kote ke mwen oblije fè zoom lan pou m ka toujou kenbe asosye nou yo e moun ki enterese a pwojè a enteres e enfòme de tout sa k ap fèt. Se sa k fè nou oblije fè l. Kan kòm Ponce a di, quand les temps sont durs, c'est le temps des durs. Donk nou kontinye ap mete nou trè dur moralman pou n ka kontinye avanse. So kounye a la n ap kontinye avèk prezantasyon MLC a e la nou pral vrèman pataje drap de prezantasyon òdinè ke nou toujou genyen sou pwojè a e lè sa a Nou pral fè on prezantasyon majistral de MLC Engineering lan an swa pou nou kapab di nou ki objektif e pwojè a, objektif finansye yo, ki sa pwojè sa a ap ofri nou, nou tout ki deside vin envesti ladan l, kòman w ka envesti e ki kantite kòb ou ka mete ladan l, enben nou pral wè tou sa ansanm Kounye a, nan prezantasyon ke nou pral fè de pwojè a, m ap di nou byenveni ankò yon fwa nou tout ki konekte. E sila yo ki poko konekte, si gen yon zanmi ki sou zoom lan, nou ka pataje lyen yo avèk yo. E pa bliye ke nou an dirèk sou Facebook via MLC Engineering e lè sa a n ap kapab swiv, pataje. pataje avèk zanmi nou sou Facebook, like videyo yo, yon fason pou kab gen plis piblik ki atire vè enfòmasyon sou envestisman nou an, sou pwojè nou an. Donk an gwo, pwojè MLC Engineering lan kòm nou tout konnen l, se yon pwojè ki vize kreyasyon e met miz sou mache entènasyonal la avèk sèlman yon kaptè ke li enstale sou bra li pandan 10 a 14 jou ki senkwonize avèk yon aplikasyon sou telefòn oubyen sou mont entelijan l oubyen sou smartphone li k ap genyen chif glisemik li a tan k ap pèmèt ke l gen yon pi bon kontwòl de vi l paske lè suk ou kontwole lè sa a w ap viv an sante san kè sote. ann pale de suk, ann pale de maladi dyabèt, yo wè ke maladi dyabèt la li fè pati de yon kriz ki mondyal e ki rete enkontwolab. Paske selon dènyè estimasyon ke òganizasyon mondyal de la sante, plis espesifikman seksyon ki okipe l de zafè dyabèt bay, yo estime ke Yon adil sou 10 soufri de dyabèt sikre, sa nou rele dyabèt non-ensulinedepandan, se yon chif ki reprezante 537 milyon de moun atravè lemond. E yo rann yo kont ke dè desè 12 pwen 2 pousan de desè kay adilt yo asosye a dyabèt sikre. Donk, 12 pwen 2 pousan moun ki mouri kay adilt yo, yo lye a de konplikasyon ki lye a dyabèt. Yon ka sou 2 dyabèt sikre kay adilt yo rete non dyagnostike. Sa vle di ke gon bann moun ki gen maladi dyabèt la nan san yo, oubyen ki pòtè de maladi dyabèt la, ki pa janm depiste ki pa konnen si yo dyabetik. Donk chif sa yo reprezante anviwon 240 milyon de moun. Donk sa vle di ke moun yo ki ap mache deyò a, yo dyabetik men yo pa konnen paske yo poko janm fè yon tès ki pwouve ke yo dyabetik. Yonn nan ka ke mwen vrèman toujou renmen pale de li paske sa fè mal, se sitou kay timoun avèk adolesan, sa ki rele dyabèt de tip 1 an. Se yon tip de dyabèt kote ke malerezman pankreya moun sa yo pa pwodui ensilin. Kòm nou konnen ensilin lan se kò nou ki pwodui l. Lè kò nou pa pwodui l ditou, li reprezante yon gwo danje paske kò li nesesè pou bon fonksyonman kò. Lè sa a, ou oblije pran l de manyè sentetik. Gen 1.2 milyon danfan e dadolesan nan mond lan Ki gen tip 2 dyabèt sa yo rele dyabèt sikre de tip 2, de tip 1 ekskize m. E e gen 6.7 milyon de pasyan aje de 20 a 79 an ki mouri de yon koz ki lye a dyabèt. Eske nou konprann ki dega ke maladi dyabèt la ap fè nan mond lan? E 1 tyè nan yo gen mwens ke 60 an. Donk sa vle di ke premyèman sa ki enpòtan Dèke ou kòmanse ap atenn yon sèten aj, ou oblije depiste w pou konnen èske ou gen yon tèren glisemik ou non, èske ou se yon dyabetik ou non. Dèp paske dyabèt la, li pa sèlman lye a leredite. Dèfwa, se lè nou gen yon fanmi nou ki te dyabetik, yon gran paran, yon paran ki dyabetik, nou konnen ke nou gen yon predispozisyon a dyabèt. Men se pa sèlman sa, lè sa ou dyabèt. Yon moun ki ap ekspoze a de sitiyasyon de strès egi, yon moun k ap manje mal, yon moun ki premyèman ki obèz, k ap manje mal, moun sa a pasib pou l vin devlope yon dyabèt tou. Donk sa vle di ke nou gen yon bann sitiyasyon anviwònmantal ki kapab koze maladi dyabèt la ki fè ke nou dwe toujou ap depiste nou pou nou wè ki kote nou ye. Ki nivo suk kem gen nan sanm? Eske l trè pwòch de la nòmal? Eske l antre le range nòmal? Eske l odesu de la nòmal? Lè sa pou w ka pran mezi ki l fo pou palye oubyen pou remedye a sitiyasyon an. Yo estime ke yon gwosès su 6 li ka akonpaye de yon ipèglisemi swa 21 milyon de fanm nan mond lan, donk 80 pou san nan yo gen yon dyabèt jestasyonèl. Donk maladi dyabèt la se yon maladi ki frape anpil moun e yo wè ke yon adilt sou 9 li gen yon tolerans altere o glikoz. Sa vle di ke lè moun nan leve nan maten san ke l poko manje, li kontwole sik li, li gen yon to de sik ki pa rive oubyen ki pa rete nan range nòmal la. Swa ke li lejèman pi ba, oubyen lejèman pi wo, oubyen lejèman rapwoche de chif ki pi wo a. Lè sa, son moun ki dwe son siveyans pou l ka kontwole de tanzantan pou yon fason pou l pa rive gen yon pik glisemik, lè sa yo pral wè ke moun sa li soufri de yon ipèglisemi, oubyen li gen yon chif ki ale an desa de e minima, m te ka di chif pi ba ke e sibkoudwe yo nan san w, lè sa son moun ki pral an ipoglisemi. Dan lè 2 ka se danje, ipoglisemi bay pwoblèm, ipèglisemi bay pwoblèm. E lè yon moun deklare dyabetik e ke li pa kontwole dyabèt la, enben dyabèt la an swa ka vin debouche sou yon bann lòt patoloji, yon bann lòt pwoblèm kay moun sa. Donk, sa ki enpòtan se ke nou dwe kontwole. suk la nan san yo. Se sa objektif antrepriz MLC Engineering lan. Se rive kreye pwòp sistèm CGM pa l ki pral pèmèt tout moun ki dyabetik rive gen kontwòl suk yo 24 è sur 24 san ke yo pa oblije ap pike dwèt yo atravè nòt sistèm MLC, MyFly, ke nou pral devlope, My Life Control, ke nou pral devlope, e lè sa a nou pral viv a kè poze, nou pral gen yon vi ki heureuse, sans peur, paske n ap gen kontwòl glisemik nou, n ap ka rive pran les mesures qu'il faut a tan, lè sik la monte ak lè l desann, se sa les bienfaits de la technologie, youn nan avantaj ke m dwe di nou, MLC Engineering pral travay sou yon teknoloji ki deja egziste. Se pa yon inovasyon. Donk sa vle di ke pa gen pa gen gwo risk ke pwodui ke nou pral devlope a pral li a echèk paske se pa nou ki premye antrepriz ki devlope l. Nou pral devlope teknoloji sa a, se yon teknoloji ki egziste, yon teknoloji ki ouverte. Se sèlman des amelyorasyon ke nou pral pote sou li ki pral pwòp a nou menm. Donk nou pral amelyore lavi moun yo, se sa k fè gen mwens risk lè w envesti nan yon antrepriz ki p ap envesti nan yon bagay inovant kòmsi se yo menm ki pral premye fwa vini avè l. Se yon bagay ki egziste deja, nou pral pote pwòp touch pa nou ladan l, nou pral pote orijinalite pa nou ladan l, Nou jis pral yon antrepriz anplis sou mache a k ap devlope sistèm CGM, se sa l'affaire. Jodi a, envite w vin envesti kantite kòb ou vle nan antrepriz MLC Engineering lan, se envite w vin envesti nan yon antrepriz k ap pran echlon chak jou paske pousantay de konsomasyon sistèm CGM yo se 30 pousan pa ane. Chak jou ap gen plis moun dyabetik k ap adopte sistèm lan. Pa bliye jodi a nou pral pale de sa, gen 2 lidè sou mache mondyal la nan domèn sa. Byen antandi gen anpil lòt konpayi ki devlope pwòp sistèm CGM pa yo nan plizyè peyi. Men 2 pi gwo lidè yo, Dexcom avèk Freestyle Lib de Abòd, yo poko gen 2 milyon de abone, m te ka di 2 milyon de kliyan nan 537 milyon ki genyen ki egziste a. Donk m ka di mache a lib, mache a vas, mache a enòm. S on nich ki ekstraòdinè, s on palye ekstraòdinè ke nou envesti kòb nou ladan l e ke jodi a nou envite n vin envesti. Donk, ann gade glukomèt klasik yo. Yo gen avantaj yo, men yo chaje enkonvenyan. Paske, ou oblije ap fè de ponksyon de dwa a longè de joune, se ki douloure, se ki anmèdan e De tanzantan, li pral konstwi sa k rele yon kalandriye de mezi pou ou, pou di w a tèl lè men ki nivo sik la te ye, a ki lè nan ki nivo sik la te ye. Lè sa w ap konnen lè w te manje èske sik la te monte, ki kantite ke l te monte pandan jounen an, w ap gade èske se yon peryòd ke w te fenk manje oubyen èske se yon peryòd ke w te pran yon bagay ki te yon ti jan pi sikre. Lè sa w ap gen yon meyè kontwòl de kòman ke w ka manje e si sa ta rive ke sik la ta desann w ap gen yon sistèm dalèt k ap di w atansyon sik la desann, lè sa w ap gentan konnen ki medikasyon pou w pran oubyen si se doktè pou w kontakte. Men si sik la te monte tou se menm bagay, l ap alète w ke nivo sik la monte, w ap konnen si se yon medikasyon apwopriye pou w pran oubyen si se medsen w pou w rele. Donk se sa l afè, se sa sistèm CGM yo, antanke ranplasan sistèm klasik yo, Jan m di a, yo kòmanse ap pran popilarite kay pasyan dyabetik yo depi tanto 5 an. Se yon sistèm chak jou moun yo ap adopte l plis. M ap di w ke se an tèm de konsomasyon, se 30 pousan chak ane e ke l ap ogmante. Donk sa vle di ke sistèm ke n ap devlope a se yon sistèm ki pral mache. Tout alè a nou t ap pale de mezi glisemik, m ap di ke gen yon kantite ke sik la pa dwe ye nan san w, gen yon kantite ki pa dwe pi ba, gen yon kantite ki pa dwe pi wo. Lè n gade ke plaj e glucose sib la, nou wè se ant 80 e 140. Li pa dwe pi ba ke 80, li pa dwe pi wo ke 140. Donk sa vle di ke ou oblije toujou ap kontwole sik ou pou wè eske se a 60 li ye. Si l a 60, lè sa a vrèman ou nan faz de ipoglisemi, lè sa a gen de mezi durjans ke w oblije fè pou w ka remedye a sitiyasyon an. Tou kòm si w pran sik la li 145, Ou deja konnen tou gen de mezi dijans ke w dwe pran pou remedye a sitiyasyon an paske nòmalman kantite suk la li dwe a on nivo ki nòmal. Donk li enpòtan pou nou kontwole suk nou pou l rete nan plaj, m te ka di nan range nòmal la, paske pi wo pa bon pi ba pa bon. Sa ki enpòtan se yon bon kontwòl de nivo suk la. Talè a m t ap pale de 2 konpayi sa yo, m t ap pale de Freestyle Lib 2 konpayi Abbott e m t ap pale de Dexcom e Continuous Glucose Monitoring. Se 2 konpayi lidè sou mache a nan sistèm nan endistri CGM nan. Men an n fè yon ti pale de kantite kòb ke konpayi sa yo yo vann sistèm pa yo a. Kay Freestyle Lib 2 Abbott se 80 dola pou 14 jou. Se chè. m ka di se ekstrèmeman chè. Lakay Dexcom se 80 dola pou 10 jou, ankò pli chè. N ap konprann ke pou kantite moun ki dyabetik nan mond lan, si moun sa yo atenn 2 milyon de chif an tèm de kliyan, ki kantite kòb y ap fè. E pa bliye ke sistèm sa a ou dwe ranplase l chak 10 oubyen chak 14 jou. Donk se 2 fwa pa mwa w ap envesti kantite kòb sa a pou pi piti. pou di jou se 3 fwa pa mwa donk wap envesti kantite kòb sa enben men se kisa liye MLC pral rantre sou mache a kote ke nou pral revolisyone sistèm pri a nou pral rann pwodwi sa aksesib pou plis moun ki dyabetik lan mond lan Ki di rann li aksesib pou plis moun ki dyabetik, se di touche plis moun, ki di touche plis moun, se di fè anpil kòb. Ti di fè anpil kòb, se di ke 50 pou san de benefis ke yo pral pataje avèk envestisè yo, sa vle di ke moun ki envesti nan teknoloji sa a, yo pral jwi de dividand ekstraòdinè pa rapò a envestisman yo fè nan pwojè sa a, paske MLC. pwomèt tout moun ki deside vin ko-envestisè oubyen ko-pwopriyetè lakay yo lè yo pran yon pakèt envestisman nan pwojè a, pou yo vin devni aksyonè, et antanke aksyonè gen 50 pousan de revni oubyen benefis konpayi a ki pral jwenn yo sou fòm de dividand, lè sa a, o prorata de kantite kòb ke w envesti, ou pral jwenn dividand sa yo avi e ou pral jwi yo de jenerasyon an jenerasyon. Ann fon pale de done ki ouvèt sou chif dafè antrepriz la. Nou prale trè rapid paske nou ka remake ke nou nan yon anviwònman, jan m te di toutalè a, ki pa twò pwopis a afè zoom lan, men on utilise les moyens du bord paske nou pa ka kanpe, jan yo di a, pa gen kanpe, menm si sitiyasyon yo difisil, nou dwe akomode yo avè l. E ann fon ti pale de konpayi Dexcom pa egzanp. m ap di nou ke la a jan m te di l deja, kwasans prevu de konsomasyon sistèm CGM yo, yo elve a 30 pousan pa an. Donk se chak de ane an ane ap gen plis moun k ap adopte sistèm CGM lan kòm metòd pou yo kab kontwole sistèm glisemi yo, ekskize nou pou bwi ke n ap tande yo, m ap fè yon ti efò pou m pale trè fò malgre vwa a pa twò o randevou pou nou ka tande egzakteman sa n ap di yo. Donk. Envite w vin envesti nan konpayi MLC Engineering lan, se paske nou fè yon konsta, gen antrepriz ki lidè sou mache yo, pa gen anpil, lè pa gen anpil antrepriz ki nan yon domèn, vin gen sa ki rele monopòl. Yo kenbe, yo kenbe monopòl la, e lè sa a, li vin fè ke kou pwodui a vin trè wo. Enben objektif nou se vini kòm youn an plis e ki pral diminye kantite pri pwodui a, lè nou diminye kantite pri pwodui a, pral gon aksè a itilizasyon sistèm CGM yo pou plis moun lan mond lan, e lè sa a, n ap ofri pwodui a a yon kou ki trè fèb, plis moun ap gen aksè avè l. Se sa objektif sant denjenyeri a. La nou pral fè yon ti pale rapidman de li, paske objektif sant denjenyeri a, se rive kreye yon sant denjenyeri nan bi pou nou kreye de sistèm modèn de dyagnostik de pwoblèm de sante, e tach prensipal la se Sant de Jenirik an se devlopman teknoloji a, konsepsyon, sètifikasyon e mete sou mache entènasyonal la pwòp byen de konsomasyon nan domèn teknoloji medikal ou sa nou rele MedTech. Sant sa a, l ap reyini. an moun nan diferan domèn aktivite ak spesyalizasyon. N ap konsantre nou sou kreyasyon de pwodui de hot teknoloji baze sou de teknoloji ouvèt. Se sa nou te di nou tout alè a. Sistèm CGM lan se pa nou ki envante l. Se yon teknoloji ouvè n ap eksplwate e lè sa a n ap jis pote touch teknolojik pa nou, inovasyon teknolojik pa nou ladan l. Donk risk pou nou echwe a li mwens ke 5 pousan, nou gen nou gen plis ke 98 pousan chans pou pwojè a reyisi paske se pa nou ki vini ak inovasyon an. Se yon teknoloji ki egzise deja, nou jis ap eksplwate l pandan ke n ap pote pwòp touch teknolojik pa nou ladan l, pandan ke n ap pote pwòp amelyorasyon pa nou ladan l. Donk, lè w envesti nan yon teknoloji ouvèt, ki deja ouvè, ou gen plis chans pou kòb ou envesti a li envesti nan yon antrepriz ki pral pote pwojè a a bon pò. Se sa nou vin ofri w jodi a. Donk, Sant Denjeniri MLC a se yon platfòm, ladan l ap gen dizèn e dè santèn de direksyon diferan ki ap mete an èv. E chak direksyon sa yo, y ap entwodui sou mache entènasyonal la pa etap, pandan n ap elaji pwogresivman gam de pwodui nou. Men vrèman, premye bi pwojè a, jan nou te di l okòmansman, se rive kreye pwòp pwodui ki reprezante sistèm de siveyans kontini glisemi nou, ki se yon sistèm e yon nouvèl jenerasyon daparèy ki destine a moun ki gen de pwoblèm de glisemi. M ap repete ke sistèm CGM lan, li pral pèmèt pou yon peryòd de 14 jou, nou gen yon siveyans 24 è su 24 de chif glisemik nou e apre 14 jou a, n ap ranplase sistèm sa selon enstriksyon ki genyen nan bwat k ap vini avè l lan. E pandan fonksyon man l, aparèy sa a l ap an mezi chak minit pou l ban nou nivo glikoz ki nan san nou pandan l ap kontwole, l ap kreye yon kalandriye de mezi. Sa li trè enpòtan. M te di l deja, E m ap repete l, an ka yon ogmantasyon oubyen yon diminisyon de to de glukoz la, sistèm CGM lan kab dispoze de yon fonksyon d'alèt, l ap voye yon siyal sou smartphone itilizatè a, e lè sa a, moun sa a ap gen posiblite pou l reyaji rapidman a siyal la pou l ka evite yon evantyèl konplikasyon. Donk kontwòl glukoz la, l ap pèmèt nou ogmante konsiderableman dire vi moun k ap itilize sistèm CGM lan. Eske nou konprann kisa jodi a nou vin envite nou pou nou vin envesti? Nou vin envite nou pou nou envesti nan yon pwojè ki pral fasilite lavi moun ki dyabetik nan mond lan pandan nap ogmante dire de vi yo. Nap ogmante dire de vi yo lè nap pèmèt yo gen yon meyè kontwol de nivo sik ki nan san yo. Pandan ke Y ap dòmi, pandan ke y ap fè tout aktivite yo, pandan ke yo nan spò, pandan ke yo nan bibliyotèk, pandan ke yo nan biwo yo, pandan ke y ap fè zong yo, y ap kab kontwole nivo suk ki nan san yo gras ak kaptè sa k ap enstale sou bra yo, k ap gen yon aplikasyon ki senkwonize avèk telefòn yo, 24 è sur 24, l ap ba yo chif glisemik yo, k ap pèmèt ke nou gen yon vi ki fasil. Ebyen objektif pwojè a, te vin fasilite lavi tout moun ki dyabetik yo, pandan ke nou envite w vin envesti montan ke w vle envesti a. Si w vle envesti 100 dola jodi a, ou ka envesti l an pèman inik nan pwojè a. Si w vle envesti 250 dola, ou ka envesti l an pèman inik, oubyen 25 dola sou di mwa. Si w vle envesti 500 dola, ou ka envesti l On pèman inik e avantaj ki genyen si jodi a ou vini ou envesti 500 dola nan on pèman inik otomatikman ou gen on stati de mastè nan antrepriz la. Yon mastè nan antrepriz la ki deside se on patenè ki deside devlope pwogram de patenarya ou pral wè ke ou pral gen de retonbe trè pozitif sou linye de parenaj ou a avèk de bonis ekstraòdinè. Ok, ou ka deside envesti 1000 dola nan antrepriz la, ou ka peye l d'un sèl kou, ou di w men si w ka peye 1000 dola sa sou 10 mwa, ou ka peye l sou 20 mwa, sou 10 mwa ou peye 100 dola chak mwa, sou 20 mwa ou peye 50 dola chak mwa. Ou ka deside envesti 5000 dola nan antrepriz la, dayè gon pro on spesyal ki prèske fini, si w envesti 5000 dola jodi a nan antrepriz la, yo ba w posiblite pou w jwenn pake a a etap 1, e de 2 w ap benefisye de 10 pousan de montan pake a lè w fin peye l si w pa gen okenn reta sou pèman yo. Se yon bagay ekstraòdinè, se yon bagay fenomenal. E pa bliye nou nan etap 4 devlopman pwojè a sou 17 etap. Jodi a li vrèman bonè, jan yo di a pi bonè se granm maten. Tank ou antre nan yon antrepriz konsa pi bonè, se tank ou pran plis risk, paske mwen menm ki te antre antre nan etap 1 ou etap 0 a, m te pran plis risk ke yon moun ki antre nan etap kounya. Paske kounya nou gentan wè de reyinyon k ap fèt avèk komite syantifik an Risi, nou gentan gen de kontra ki siyen avèk de gwo laboratwa ki pral devlope teknoloji a, nou gentan gen pwototip Pwodui a, nou gentan gen vèsyon 3D pwodui a, gen yon bann bagay ke jodi a pwojè a ap avanse. Nou gentan nan katriyèm etap devlopman. Donk sa vle di ke gen yon bann risk ke mwen menm m te pran lè m te kòmanse a, ou menm ou pa pran. Men, pi bonè se granm maten. Jodi a, ou menm ki envesti nan pwojè a, w ap envesti nan etap 4, w ap envesti nan yon etap ki trèzavantaje ke moun ki pral envesti nan etap 5 p ap janm jwenn. E se sa k fè nan etap 5 lan mwen envite w pou n vin deveni kopwopriyetè de antrepriz la pandan ke w ap achte yon pakèt envestisman. Si tan an pèmèt nou ou si bwouya pa deranje nou twòp, anvan fen prezantasyon an m ka monte sou bakofis la pou m ka montre nou ki diferan pakèt envestisman ki genyen. Kòm nou te pale de yo deja nou ka jis repete yo pou wè ki pakè ke w ka pran. Pa bliye ke antrepriz la ap ofri 50 pousan de part li yo an tèm sou fòm de dividand a tout envestisè yo. Ou gen posibilite pou nou achte 50 pousan de part yo paske se 20 milya de part emisyon total kap fèt sou mache a. 10 milya de part yo yap destine a la vant. Jodi a nan 10 milya la se ou k konnen ki kantite ke ou prè pou achte. Eske ou prè pou achte 1 milya? Eske ou prè pou achte 500 milyon? Eske w prè pou w achte 10 milyon, se ou k deside konnen ki kantite ke pou w achte. Ok, bala lan pye w pa gen limit jiska prezan depi w pa atenn 10 milya ki disponib lan, antrepriz la pa plafone kantite aksyon ke w ka achte oubyen kantite pa denvestisman konvètib an aksyon ke w ka achte jodi a. Lan debi prezantasyon an nou te pale de stad de devlopman pwojè a ki Se 3 stad ki divize an 17 etap de finansman. M ap di nou yo, stad yo yo detèmine avansman ak reyalizasyon pwojè a e avèk patisipasyon grand fondasyon nan devlopman l ak finansman l. E etap yo detèmine reyalizasyon plan finansye yo. Nou fèk soti nan etap 3. Pandan etap 3 a ki te pran. Ant twa mwa e twa mwa kèlke jou, pwojè a te rive reyalize anviwon 200 mil dola de finansman, se ekstraòdinè an tèm de chif, m kwè se vrèman a ankouraje, donk nou vrèman an plen debi de etap 4, sè le moman pou nou chwazi pran de pakè denvestisman nan etap 4, pou nou ka byen pozisyone nou nan debi etap 4 yo, pou n pa tann etap 5 vin sou nou pou nou pèdi e dè santèn e menm dè milye pou sèten dè milyon de pa denvestisman ki konn diferyansye de yon etap a yon etap paske li byen di kou mwayen de pa yo an pasan de etap 1 a etap 17 y ap ogmante 100 fwa plis pa egzanp chak etap pa yo vin pli chè mwen menm ki te achte nan etap 1 jodi a nan etap 4 Pa apa mwen yo, yo vo plis. M ap ba w yon egzanp, yon moun ki te pran yon pake mil dola oubyen yon pake mil senksan dola nan etap 1 pa egzanp, li te vo en milyon senksan vennde mil aksyon, men jodi a se en milyon desan mil. Donk sa vle di ou gentan pèdi 500 mil. Epi devan nou pral konprann lè w pèdi 500 mil pa nan antrepriz la, lè on pa ap vin konvètib a on aksyon e chak aksyon on dola, ou wè nan entèval on on on on etap oubyen de etap ou pèdi 500 mil dola denvestisman. Eske nou konprann, lè m ap pale de envestisman an tèm de retonbe ekonomik ki pral genyen lè ke pwojè a rive atenn kapitalizasyon nesesè pou fè ke chak pa egal a on dola. Ann met pye nou nan pwojè sa a. Ann devlope pwojè sa a. Ann finanse pwojè sa a. Ann envite zanmi nou vin finanse pwojè sa a. Paske se yon pwojè ki trè, vrèman trè pwometè. Se yon pwojè ki pral mennen nou lwen du pwen de vi finansye. Se yon pwojè ki pral itil mond lan, se yon pwojè ki pral itil fanmi nou, zanmi nou e men poukwa pa nou menm si nou se de dyabetik. An tèm de etap finansman yo, gen etap pre-sid la, nou ladan l de toujou. Etap pre-sid la, se ant stad pre-sid la, ekskize m, se nan ant etap 1 a etap 7. na sitiye nou nan nan ane 2024. Donk lane pwochèn nou sur ke nap fini avèk etap presid la. Nan etap sa a kisa pwojè a pèmèt fè? An tèm de finansman nou pwojè a prevwa rantre 2 milyon de dola an tèm de finansman. e li prevwa distribiye 15 pousan de pa sosyete a. Valè prensipal nan stad la, kisa n ap reyalize, se kreyasyon pwòp pwototip nou disi 2024, jwenn sètifikasyon e kòmanse devlope teknoloji a. 2024, se dans un an, se dans quelques mois alors, il faut dire pour être plus clair. ke pwojè sa rive sou nou. M ka di nou anbrase pwojè sa. Le peu ke nou ka mete nan pwojè a pou n kòmanse, an n mete l. Si se 500 dola nou ka envesti, an n envesti l. Nou ka envesti l yon sèl kou. Nou ka envesti l an 10 fwa a rezon de 25 dola. Nou ka fè l konsa. Pwojè a ban nou posiblite pou nou fè l. Si nou prè pou nou envesti 10.000 dola, ann kòmanse, ann envesti l, paske 10.000 dola sa a gen posiblite pou l transfòme an 10 milyon de dola avèk potansyèl kapitalizasyon pwojè sa a genyen. Ann ale pou stad sid la, nan etap finansman 8 a 12, n ap pale vè ane 2025. Se 5 milyon de dola an tèm de finansman pwojè a. Kisa k ap reyalize? Se kreyasyon yon chèn de pwodiksyon minimal ak sètifikasyon nan yon sèl pwodui e mizanvant premye lo yo. Disi 2025, dison nan dezan, nou prevwa kòmanse vann premye lo pwodui ke nou pral devlope a. Sous de finansman jiskela se toujou de gran envestisè, de fon de kapital risk, ainsi que des petits investisseurs privés et des particuliers dans le monde entier. Nap pale la de 2025 e se 1.5 milyon de dola an tèm de chif dafè ke antrepriz la prevwa genyen nan aktif li nan peryòd sa a. E Etap de finansman 13 a 17 ki se etap kote ke vrèman pwojè a ap pran chè, n ap deja wè ki kote nou ye paske n ap kòmanse nan vant, n ap kòmanse vrèman kòmanse panse a dividand paske dè ke pwojè a kòmanse reyalize premye benefis li yo, tout envestisè nan pwojè a pral kòmanse jwi de dividand. N ap pale de disi 2025 a 2027, Nan etap Round A, etap de finansman 13 a 17, de 2025 a 2027, pwojè a prevwa atenn 100 mil itilizatè e kòmanse vann 2 pwen 5 milyon dinite de vant e kontinye akwat. Sa vle di ke n ap kòmanse ap vann pwodui nou yo e nou prevwa genyen omwen 100 mil itilizatè nan tout mond lan, s on chif ki vrèman rezonab pou 537 milyon de Potansyèl kliyan ki gen atravè lemond, 100 mil son chif ki akseptab, rezonab, atenyab. Donk sa vle di ke jodi a avèk deja 100 mil itilizatè nou deja konnen ke pwojè a di nou kab gen yon dividann ki kapab rive jiska 30 pousan an tèm de pa kantite pa ke nou genyen nan pwojè a. Eske nou plizoumwen konprann? E finansman etap sa a se 20 milyon de dola. E kote n ap jwenn kòb sa a e ki kantite pa ke pwojè a prè pou l distribye se 15 pousan. Sous de finansman yo se toujou de gran envestisè, de fon de kapital risk, de patikilye prive ou. dison de investisseur prive, et des particuliers dans le monde entier. Qui s'en cap réaliser dans la période ça? M'a dit d'ici 2025 à 2027, c'est élargissement géographique de vente et création de chaînes d'approvisionnement vers d'autres pays, mise à l'échelle et croissance, durée c'est à partir de 2025 et sans délai limite. E gran panpanm lan nan pale de faz IPO a, rantre sou faz public market, se la bourse, se vers 2030, la a nan pale de, nou sòm an 2023, se dans 7 ans ankò, dans 7 ans ankò, si w gen 30 ans w ap gen 37 ans, w ap trè jèn, si w gen 50 ans w ap gen 57 ans, w ap trè jèn. E poukwa pas ou gen 18 an wap gen 25 an très très très jeune multimillionnaire à 25 ans son bagay extraordinaire nap rantre nan public market e lè sa se faz de kwasans e expansyon création d'un réseau de succursale et expansion internationale sous finansman an se marché boursier professionnel E finansman nèt reki se a pati de 500 milyon de dola, e disi 2030 mwen sur ke tout moun ki envesti jodi a minimòm 100 dola, 1000 dola nan pwojè a, y ap deja miltimilyonè avèk potansyalizasyon oubyen e potansyèl e e ke pwojè a pral genyen disi peryòd sa a. Se nan sa m envite nou vin envesti jodi a. M envite nou vin envesti nan yon konpayi ki pral pèmèt nou fè yon kwasans avèk envestisman ke nou fè a. N ap pran yon egzanp, jiske la nou petèt nan 2 etap avan etap ke nou ye a, kote ke valè pa yo se te a 1 milyèm de dola. E a note ke valè yo ap chanje an fonksyon de etap e montan de envestisman ki endike nan lis de pri a. Objektif antrepriz la se kapitalize chak par yo a 1 dola. Imajine w ke w posede 1 milyon de par. Imajine w ke w posede 10 milyon de par, sa vo 10 milyon, ou deja miltimilyonè avèk pwojè a. Objektif kapitalizasyon total sosyete a se 20 milya de dola e lè sa, nou chak ki plizoumwen mete men nan pat la avèk yon minimòm denvestisman alantre pwojè a mil dola, ou sur ke w ap deja konte pami les premiers millionnaires nan pwojè sa a, avèk un dollar pour une action. Analiz kwasans antrepriz la, li baze sou kwasans konsomasyon ak reyalizasyon antrepriz k ap opere sou mache a. Donk, e jodi a, ou gen posiblite pou w ganye bokou da, bokou darjan avèk kwasans antrepriz la. Paske pwodui ke nou ap a kreye yo gen yon majorasyon de 1000 pousan sou yo. Donk sosyete a pral reyalize de benefis enpòtant ou ekstraòdinè sou vant pwodui sa yo. Pa bliye m te repete l, m ap repete l pou nou ke sosyete MLC a ap vèse 50 pousan de revni li yo sou fòm de dividand a tout ko-pwopriyetè li yo, a tout aksyonè li yo, a tout ko-fondatè li yo. M te di sa toutalè a, m ap repete l. Avèk yon chif de 100 mil kliyan, dividand yo kapab atenn 30 pousan de montan pa ke nou achte yo. E montan dividend yo ap ogmante pwopòsyonèlman ak kwasans nonb de kliyan ke antrepriz la ap genyen. Pa bliye gen plis ke 537 milyon de konsomatè potansyèl sou tout planèt la e nou pral elaji e ogmante nou vant nou yo dane an ane de tèritwa an tèritwa. Chak jou pwojè a ap gaye an popilarite an tèritwa. M ap anonse nou avèk anpil plezi ke nou fenk genyen yon reprezantan nasyonal an Espay e an Gine Ekwatoryal. Donk sa vle di ke nou konnen ke dènyèman nou te gen yon reprezantan nasyonal pou Lend, nou gen youn pou Levyetnam, nou gen youn pou Swis, nou gen plizyè pou Lafrik, nou gen youn pou Lafrans, nou gen youn pou Ayiti. Donk pwojè a vrèman ap avanse. Nou gen youn pou Aljeri. Pwojè a ap avanse an tèm de reprezantasyon tèritoryal. Donk jodi a, pwojè a nan plis ke 130 peyi nou gen moun k ap envesti nan MLC Engineering. S on bagay fenomenal. Pwojè a prale a on vitès ke nou pa t espere, ke nou pa t panse. E m ap di nou ke gon òf. ki vrèman enteresan si w deside vin envesti nan pwojè a. Dayè, si w deside envesti antanke yon envestisè debutan, gen yon òf ki disponib sou back office la kòmanse 100 dola jiska 50 mil dola. E lè sa a, òf sa a li selon pri ki pibliye nan back office la. Si w deside rantre nan pwojè a tankou yon envestisè estratejik, lè sa a ou deside antre kòm yon gwo pwason Ou deside envesti antre 100 mil dola e 2 milyon de dola, enben w ap gen yon òf vrèman pèsonalize avèk dè bonis siplemantè e nou sòm de bras ouverts a vou accueillir antanke gran envestisè dan nòt pwojè e lè sa a jan nou di la w ap gen yon òf pèsonalize avèk dè bonis siplemantè Si w deside fè yon envestisman antre 100 mil dola e 2 milyon dola nan antrepriz la, ou kab kontakte nou dirèkteman e lè sa a n ap montre w la bòn manyè ki l fo pou w kapab envesti montan sa a ke w prè pou w envesti nan pwojè a. Yon egzanp denvestisman selon E lis de pri nan etap 2 a, jodi a pa bliye nou deja nan etap 4, chif sa a ka lejèman modifye. Si w te envesti 10 mil dola nan etap 2 nan pwojè a, avèk yon potansyèl ogmant kapitalizasyon pwojè a a 10 milya de dola an tèm de chif dafè si nou gen 1 milyon de kliyan, Premyèman wap kontakte moun ki te envite w nan zoom sa, oubyen ou ka kontakte nou dirèkteman an inbox si wap swiv nou prezantasyon sa sou Facebook, e lè sa a nap voye yon lyen pou ou pou ka enskri nan pwojè a, wap ranpli done ou yo sou back office la, e lè sa a otomatikman wap rechaje kont entèn ou swa avèk kat bankè ou ki disponib kounya an Ayiti sa pas trè byen oubyen avèk kriptomonè e lè sa a otomatikman w ap wè kantite pa w yo disponib nan back office la. An tèm de kad jiridik, MLC Engineering li gen yon konpetans jiridik a Sent Lisi, se yon jiridiksyon ki ofri posiblite pou yo kapab resevwa lajan oubyen dè fon dan le mond antye. Otomatikman ou enskri nan pwojè sa, ou ap siyen yon kontra denvestisman, e paske pwojè a siyen yon kontra denvestisman avèk chak envestisè yo sou platfòm lan nan sosyete MyMLC.Health. M ap di w ke pa yo y ap imedyatman akimile imedyatman apre acha yo e sou fòm elektwonik e y ap monte nan bakofis ou. Tout teknoloji ki devlope yo ap fè pati de pwopriyete entèlektyèl antrepriz la e yo tout ap kapitalize. Mwen envite w jodi a pou rejwenn MLC Engineering antan ke envestisè paske son pwojè k ap ba w posiblite jodi a premyèman pou w vin envesti nan yon yon konpayi hotman teknolojik nan domèn Sanitè, e s on konpayi k ap ba w posiblite pou w grandi pazapa di pwen de vi ekonomik pou w al pran libète finansyè w. E mwen renmen di sa, gen yon bann moun nan vi a nou wè k ap byen pase. Gen de moun ke m konnen pèsonèlman W ap mande kisa moun sa yo ap fè ki fè ap byen pase konsa. Enben, yo te jwenn de tip de biznis konsa ke yo te sezi a yon moman done ke yo pa t pataje avè w. E yo jodi a, gras a envestisman ke yo te fè, yo se de miltimilyonè. De moun ki te envesti pa mwen ke yon mil dola nan kreyasyon Facebook, pa mwen ke san dola lè Bitcoin te fenk kòmanse, pa mwen ke 100 dola nan zoom, pa mwen ke 100 dola nan Netflix, jodi a se de miltimilyonè. Enben jodi a, gade avèk envestisman ke w fè a, 100 dola, 200 dola, 5 mil dola, 10 mil dola, 15 mil dola, konbyen milyon ke l ka rapòte w pi devan avèk kapitalizasyon pwojè sa. Si w renmen yon zanmi, M pa di w fòse l envesti nan pwojè a, men m ka di w ankouraje l envesti nan pwojè a. Paske ou ka toujou moutre yon moun yon vwa pou l fè kòb. Si finansyèman li poko eklere pou l konprann ke jodi a, envestisman patisipatif se youn nan fòm denvestisman ki ka pèmèt ou rich jodi a, a lè aktyèl, Li kab konprann ke metòd sa a ka pèmèt ou rich, se pa fòt ou, omwen ke w te ofri l li. Si jodi a moun pa moun sa pa konnen ke achte des parts d'investissement dans des start-up innovantes kab pèmèt ou ultra rich demen si Dye ve, se pa fòt ou, omwen w te ofri l posiblite a. Se sa k fè jodi a, mwen ka envite chakun nan nou pou nou ofri posiblite a sa a des zanmi, E lè sa a demen si Dye ve, kan sa va pou nou, se sur ke sa ira pou nou, nou pap regrèt paske omwen nou te di yo sa. Eske nou konprann sa nou di a? E mwen menm avèk nou, nap fè nou yon plezi pou nal tranpe pye nou nan nan nan nan oseyan sur les plus belles plages du monde e paske nou pral lib pou nou deplase lakay nou Ale kote nou vle, avèk pitit nou, avèk fanmi nou, avèk moun nou renmen, avèk moun nou fè konfyans pou n al hangout nou, paske nou te fè yon chwa eklere jodi a, nou te envesti nan yon antrepriz k ap pèmèt nou gen libète finansyè nou yon jou. Être libre financièrement vle di ke nou lib de mouvman nou, nou lib de deplasman nou, nou lib de tan nou. Youn nan pi gwo aktif ki genyen se le tan. E lè w gen tan ou gen plis posiblite pou fè kòb paske w pa esklav de yon travay, ou pa esklav de yon djòb. Tan w, ou gen yon orizon ki plis laj, ou plis ka panse a envesti nan plis bagay paske w gen tan pou sa. E lè w gen tan ou gen kòb, ou gen chwa tou. M ta renmen sa pou nou tout. Nou gen chwa. E lè w gen chwa se yon bèl bagay. Ou ka fè plezi a pitit ou. Ou ka fè plezi a madanm ou. Ou ka fè plezi a tèt ou. Ou ka fè plezi a legliz ou, a kominote ke w apateni. Paske lè legliz la gen yon pwoblèm, tout je ap fikse sou ou. Paske avèk yon chèk ou ka rezoud pwoblèm sa. E lè fanmi w gen yon pwoblèm, tout je ap fikse pou ou. Paske avèk yon sèl chèk ou ka rezoud pwoblèm fanmi an. M panse se yon bèl bagay. Lè sa, se pa yon fason pou w te vante. Men lè sa w ap sèlman di Bondye mèsi Paske on jou, menm jan anpil moun pa t deside pran risk la, men ou menm ou te deside riske, e paske ou te riske yo on jou, e jodi a ki ba w ezans pou w ka fè sa anpil moun pa prè pou yo fè. Pa pa prè pou yo fè, pa kapab fè. Ban m di w on bagay, si w deside fè sa anpil moun pa prè pou yo fè jodi a, on jou w ap gen posiblite pou w fè sa anpil moun p ap gen posiblite pou yo fè. M espere ke w konprann sa m te di w jodi a. Si w fè jodi a, sa anpil moun pa prè pou w fè, pou yo fè, on jou ou menm w ap gen posiblite pou w fè sa anpil moun p ap ka fè. M swete nou gen anpil lajan nan vi nou. E lè sa n ap wè ki pouvwa gen lajan genyen. Respekte Bondye, respekte pwochen w, men lè w gen lajan se yon bèl bagay. Anpil moun di ke lajan ne fè pa le bonè, men m ka di nou, an verite, mil fwa, Vaut mieux être heureux avec de l'argent et malheureux sans argent. Map fini prezantasyon an konsa jodi a. M espere ke nou tout ki sou zoom lan nou te fè chwa entelijan sa pou nou envesti nan antrepriz sa jodi a. Nou pwan risk e ki ne riske ryen na ryen. E kan chak lè w envesti pi gwo, ou prè pou w pèdi pi gwo, men lè w genyen tou wap genyen pi gwo tou. Lè w envesti piti, wap genyen kanmenm. Pito w pèdi ke w regrèt. M espere ke nou tout ki la a, nou sa ap dè gayan. De tout fason, n ap gayan. N ap gayan. E lè nou tout ki la a n ap gayan, n ap kab kontan, jan m te di a, pou n al fè pi bon chwa pou tèt nou ak pou fanmi nou demen. Mèsi a nou tout ki te konekte. Mèsi Doktè Jude ki te toujou la. Mèsi a Valencia. Mèsi a Camichlor ki è toujou, toujou la Fanm enfatigab, kourajez, malgre lè sitiyasyon difisil, nou pap jan yo di a bese lè bra nap kontinye avanse, le peyi va mal sèt men l'avenir est là nou gen fò nou konstwi avni nou malgre lè sitiyasyon difisil nap kontinye avanse e tout moun ki fè chwa avanse lè sitiyasyon yo difisil yap rive pandan ke tout moun ki dèyè yo chita ap plenyen. M kase randevou avèk nou vandredi pwochen. M espere ke m ap nan anviwònman k ap gen mwens bwi, kote ke n ap ka fè zoom sa san ke nou pa nan prese, san ke m pa ize de vwa m twòp, e lè sa a n ap ka pale bokou plis sou pwojè MLC a. M ap raple nou bòn nouvèl se ke kounye a, Doktè Célérin, nou ka envesti avèk kat de kat de kredi oubyen kat de debi nou nan pwojè a. Il suffit ke nou lè nou chwazi peye pa kat de debi ou kat de kredi, Nou chwazi suiv enstriksyon ki sou backoffice la. Gon lyen, wap klike sou li, wap enskri nimewo telefòn ou e adrès email ke w te enskri nan MLC a, kantite kòb ke ou prè pou envesti a, e yap pran yon frè de 1,95 pousan de montan ke w ap envesti a, e lè sa y ap ba w yon lyen pou pase pèman, e otomatikman sa ap mache. Mwen eseye l, li mache, mwen ankouraje nou eseye l, e sa ap mache tou. Men si tout fwa nou ta rankontre yon difikilte, n ap toujou jwenn yon bon mwayen pou nou ka pase pèman nou yo. Mèsi anpil, e ke Bondye kontinye gade nou. Mwen renmen nou anpil. Mwen ban nou randevou pou vandredi pwochen. Mèsi babay tout moun kenbe fèm pa lage babay.